Lè kòm sèl vwa la t ap malmennen nou, Digicel vini nou te di men sovè a. Ebyen jounen jodi a men sa k Digicel la. Nou konprann? Men sa k Digicel la. M pa menm bezwen antre nan detay yo. Depi w di Digicel, ou wè pa gen diferans. ak lòt yo. Antouka moun yo te devan Digicel la, yo vin di yo pa dakò ak gang sa k ap fè yon seri de kidnaping vityèl. Paske lè w fè yon efò mete 50 goud sou telefòn ou pa menm fè 3 minit avè l, demen si Dye vle w fè yon lòt efò w fè menm jan an, imajine w gade pou mwa a konbe kòb ou Digicel fè w depanse. W ap fè plan kou l rive minui, Kòman w ka konprann yon peyi pòv kòm Ayiti, yn minis koute 16 goud 50, nou menm antanke fòs militè radikal Channmas, fòs Dèlma, Team Zonbi, kowalisyon an, n ap di aba Digicel, nou bezwen yon lòt konpayi ki respekte pèp ayisyen an, Digicel dwe tounen Jamayik, nou pa bezwen l sou sòl Papa nasyon an aba dijitèl. E jodi a se yon gran jou. Antanke pèp ayisyen ki pran endepandans nou. Antanke pèp nwa ki pran endepandans nou kòm premye pèp nwa. Nou wè dijitèl sou ti kolèj pati kòm yon konpayi telefòn ki vini k ap toupizi nou. Yon minit dijitèl koute 16 goud 50. Jodi a nou di nou nou pa kapab ankò. Tout plan dijitèl yo l moute yo jan l vle. Li pa respekte dwa pèp ayisyen an. Nan sans sa antanke militan debaz yo. Antanke. Mekontantman nou devan Diesel, se pa rapò avèk pye li mete sou kou popilasyon ayisyèn nan. Pandansetan popilasyon ap travay e pap regle anyen, yon popilasyon ki nan chomaj, nan grangou, nan mizè. Jodi an Diesel moute tout plan. Pandansetan ou gen fanm ou andeyò ou bezwen rele. Jodi an Diesel pa bay 15 goud pat madam ankò. E, minit. On minit pou chèz kout 50, jodi an pèp ayisyen di l bouke, nan non koalisyon tèt ansanm nan, nan non fòs militan ak sa channmas, jodi an nou di n ap plante pikèt nou chak jou devan Digicel, paske nou pa kapab ankò, paske nou gen Conatel, se li menm ki nan tèt tout kominikasyon anndan peyi an, Conatel pa janm pran pozisyon l, li met tèt li ansanm avèk Martin Boute pou l piye popilasyon an. anba ensekirite, kidnapin ki bò e pa bò, e yo fè yon jan ankò pou yo fini avèk popilasyon ayisyèn nan, nou pa gen yon leta serye k pou di yon mo pou nou, se nou menm pèp la, se nou menm popilasyon ayisyèn nan k ap soufri, jodi a nou menm nou vin ti disèl, fòk dechouke disèl nan tèt peyi a, nou bezwen lòt konpayi serye, paske disèl nou bouke, nou pa bezwen disèl nan tèt peyi. Jodi a nou menm nou di, si ti disèl pa retounen sou desizyon l. Ak minit 16 goud 50 li an, e ou gen moncash wap voye pou manman w deyò, pou papa w, ou peye transfè a, yo touche l, moun nan resevwa l, yo touche transfè a ankò, jodi a nou sou Digicel, nou pa bezwen Digicel, chak jou nap plante pikèt nou devan Digicel, paske nèg sa yo fon konplo Pou yo fini ak popilasyon an e nap di nou menm nou bouke ke nou pa kapab ankò nap di nap mande l prese prese pou Diesel kite peyi an paske pèp ayisyen pa kapab ankò mèsi. Plizyè lòt òganizasyon de baz, òganizasyon nan sosyete sivil la, òganizasyon dè dwa dè konsomatè enben nou jije ke l nesesè jodi an pou ke non sèlman nou vin plante pikèt nou devan Diesel, pa rapò avèk vyolasyon dè dwa de konsomatè. Ebyen jodi an nou kapab konstate ke nou nan yon peyi kote ke dwa konsomatè pa respekte. Nou nan yon peyi kote ke ensekirite ap fè raj. Nou nan yon peyi kote ke popilasyon an pa ka viv. Ebyen a chak fwa ke gen yon kriz politik anndan peyi an, ebyen nou konstate ke. Digicel pa fè ni 2 ni 3 bagay, men li pwofite de kriz politik la pou ke li kapab monte ansanm de plan yo, pou ke li monte sèvis nan sou popilasyon, pou ke li vòlè minit popilasyon. Ebyen nan optik sa, ebyen nou plante bikèt nou devan Digicel jodi an, pou ke nou vin di Digicel, ebyen gen sitwayen ki pran responsablite andan peyi an, gen sitwayen ki responsab, gen sitwayen ki di verite, gen sitwayen ki di ke. Nou pa ka voye pitit nou lekòl pou se Digicel ki vini avèk yon konpayi ki swa di pou kraze peyi a. Enben nou di Digicel, depi dat sa ou fè tout sa wap bote lajan, enben ou santi sa pa sifi pou ou, enben ou chwazi pou di nou, ou chwazi pou moute tout tak sou telefòn nou. Enben kisa nap fè, kisa nap fè, nou pap travay, nou pap leve, nou pap leve lejè. Nou di Digicel, ou pap ka rete non cheri, bann talon ou paske peyi a pa kapab ankò. E pa moun sa yo nou bezwen, nou bezwen lòt nasyon pou ki vin envesti. Pou gen de pòv, moun ki pa ka manje. Ebyen jodi a nou chwazi kounye a la pou nou mete kò nou deyò, pou nou di Digicel nou bouke nou pa kapab ankò. Fon jan retiye pye w. Ok. Kote ke kidnape pèp la bon jan menm jan nèg la kidnape pèp la. Men jou jodi a nou di map konpare Jean Philippe Brun menm jan avèk Martelly, Olivier, Sofia e e yo ki mete pèp la nan sitiyasyon ke yo ye la. E jodi a nap di jiri fèl nenpòt sa ki rive nan peyi a la nou pa responsab e nan jou kap vini la nap pran lòt bagay. Nap pran lòt bagay avèl paske se pa sa kel vin nan Jamaïque. Nou bezwen yon lòt konpayi ki respekte pèp ayisyen an. Digicel dwe tounen Jamayik. Nou pa bezwen l sou sòl papa nasyon an. Aba Digicel! Jodi a se yon gran jou. Antanke pèp ayisyen ki pran endepandans nou. Antanke pèp nwa ki pran endepandans nou kòm premye pèp nwa. Nou wè Digicel sòti kote l sòti kòm yon konpayi telefòn ki vini, k ap toupizi nou. Yon minit Digicel koute 16 goud 50. Jodi a nou di nou nou pa kapab ankò. Tout plan Digicel yo l moute yo jan l vle. Li pa respekte dwa pèp ayisyen an. Nan sans sa antanke militan de baz yo, antanke nèg ki fè pati de òganizasyon Team Zonbi, nou vini ansanm avèk kowalisyon an, Fòs Militan Radikal Channmas, nou di Digicel respekte dwa pèp ayisyen an, paske pèp ayisyen an gen dwa l, pèp ayisyen an gen dwa l, fò w respekte l.